Zanmi konpatriyòt tvlakayhaiti.com yo ankò yn fwa nou kontan avèk ou e pa bliye ou menm ki souvan gade videyo nou yo men ki poko abòne avèk kanal sa a, nap diw se grenn moman menm kounya pandan wap gade video sa a medam ti mesye pa ezite abòne like pataje ede nou e donk se konsa nap kenbew enfòme 24 sou 24 chak jou Bondye mete ebyen nap chèche tout enfòmasyon kèlkeswa kote ou ye pou nou potel nan de pla menw e paske nou konnen wap tann nou e nou menm nou pap mize nan wout e si nou mize nap pote. Bon nouvèl la! Dosye yo rèd nan pey Dayiti, nan 400 mawozo la a, se rèl kay makorèl, kwadèboukè konplike, bagay yo dejenere medam e mesye, nan Kanaran menm se rèl sou tèt, se konfès, bagay yo grav anba a, ebyen chèf gang Kanaran an li menm se deside fòk li mete lavi moun Kanaran an danje, nèg yo kontinye ap vyole, nèg yo kontinye ap touye moun, nèg yo kontinye ap fè tout krim sa yo. Ebyen jodia la medam e mesye nou wè peyi a pa gen leta sinon tap gen deja de gwo dispozisyon ki pran pou retire ayiti anba men bandi sa yo ki yo menm ap fè lapli e lebotan antouka nou pral envitew gen detay anndan video sa zanmi konpatriyòt TV lakay ayiti pwen kòm yo. Ann pale tou. Mezanmi Kwadèboukè, sitiyasyon Kwadèboukè a konplike. M pa konn si e sa k fè Frantz Elbe ap mayimolen kò l la, misye pa vle, misye pa pale avè m non la, pase misye genlè sispèk m tape l twòp. Men bon m di w yon ti bagay, se pa ak moun m ap travay non. Se peyi dayiti map ba yon kout men. Gade imaj ki sou ekran an, m pral montre nou yon bagay pou m di n kòman peyi sa difisil. Tande byen. Se yon rapèl epi m pral montre n, bon bon bon nou twò prese, bon m retounen ak la, e kote m te ye yè pou m ka vin sou sa. Kote m te ye yè nan yon dosye m te montre n yè, ok vwala, bon m kite misye sou ekran an toujou pou m ka vin sou misye li menm, pou m montre n kòman ayiti difisil. Dosye kwadèboukè a fòk Frantz Elbe aranje l pou l trete kesyon sa. Lapolis kwadèboukè gen volonte men yo pa gen mwayen. Bon m repran sa m di a. Lapolis kwadèboukè gen volonte men yo pa gen mwayen. E m ap mande polisye yo pou yo trè pwidan lè yo ap fè zòn Duval. Paske gen anpil pyèj ke nèg yo tann nan tout ko antre anndan yo. Pou atake polisye yo. Jodi a zòn Duval, zòn sa yo preske abandone. Bandi achte yo lajan kontan. Nan bannann, nèg yo tiye, yo vyole, yo fè tout bagay. Yo piye. Se pa nòmal. Fòk gon bagay ki di pou Kwadèboukè. Kwadèboukè pa ka kontinye konsa. Ou wè m t ap pale pou Matisan, Kwadèboukè vin pi mal. Kòman w imajine on moun ap sòti. Tande peyi a. On moun ap sòti Tyòt. Pou l ka evite Kwadèboukè. Li oblije desann nèt sou Bèlans pou l al pran bato pou l travèse Jakmèl, pou l pran machin de Jakmèl, pou l lage l Leyogàn, pou l pran machin de Leyogàn, pou l lage l Kafou, kounye a pou l pran machin, pou l pran motosiklèt Kafou, pou pase anlè Tikajou avè l. pou vin lage l petyonvil eske l nòmal eske n dakò pou moun ap viv konsa li pa nòmal nou pa ka pran yon peyi kòmsi pou n livre l konsa li pa nòmal la sosyete paske si nou dakò kòmsi chak zòn se bandi ki okipe l ok. Ok. Pa gen pwoblèm. Bon m fin ak sa avan m ap fini nèt sou sous matla. Paske jodi a, tribilasyon popilasyon ayisyèn nan fenk kòmanse. Yè m t ap pale n sou ti bandi sa a, ki se bandi ti lapli, misye ki a yon inifòm enspektè polis sou li, pa vre? Alòske, m sonje Frantz Elbé 9 me dènye te di balon ti tan tou kout l ap rezoud pwoblèm Matisan an. Frantz Elbé, tan an poko rive? Tan an poko rive paske m sonje te gen yon delegasyon ki te soti ki gen nan tèt li IGPNH, etc. ki te ale nan tout gran sid la nèt ki te di ke y ap rezoud pwoblèm Matisan, sanble yo poko jwenn fòmil la, yo sanble yo poko jwenn fòmil la non, bagay yo difisil. Ekoute, yè m t ap pale n de ti sòlda sa a ki gen yon inifòm enspektè polis sou li. Epi. Misye ap layite kò li. Kounye a si yon moun pa konnen w al pantan sou misye, w ap panse se yon bon polisye, pa vre? Alòske se yon fo polisye. Men m vin rann mwen kont, pwoblèm sa a, Li pa date jodi a. Gen nèg ki tèlman aksyonè Ayiti, son bagay ki depase limit wi. E m vin rann mwen kont, popilasyon ayisyèn nan, yo dwe vijilan. Mezanmi m pral montre nou istwa. Si w gen YouTube ou gen Facebook, fon ti konekte pou w al gade yon evènman. Ou wè m t ap pale n de ti sòlda sa pa vre? Misye gen inifòm lapolis sou li. Pa gen pwoblèm. Depi lè Léon Charles te direktè avan sa, di sa deja gen plis pase 15 an, ki te direktè. Èske w konn kisa yon nèg fè? Wè nèg nèg nan kafou a, e gen yon jan yo ye. Misye gen yon fasilite pou li menm, pou l jwenn tout badj oubyen pou l fè tout badj a tout grad kòm polisye. Misye gen kepi pnh, misye gen inifòm lapolis nan men l. Sa di lè misye ap vin sou ou, dayè misye tèlman son nèg ki fè bagay li avèk diplomasi, misye twonpe vijilans menm vrè polisye. E l ap ekstrèmman difisil pou wè misye nan lari pou w di ke misye pa polisye. Sebastien le riche wi, misye son enspektè divizyonè, tande byen wi. Misye tèlman gon fasilite pou l jere bagay yo, Hein? Sa di, menm vrè polisye, misye twonpe vijilans yo, men m pral montre n misye sou ekran, m ap fè n tande. M renmen, m renmen madanm sa, e m pa tande l, li gen moun pa nou wi. Li di sa va, tande byen wi. Men toro a, la misye ta 3 bar. sou li. Misye, misye la 3 bar, men nan badj misye, misye enspektè metro a. Men misye sou ekran, m pral fè tande istwa misye. Li vin kòm yon foli tenten. Enben, m pa konnen. Ou wè, gade pou wè, gad sou ekran pou wè. Tout sa a se badj misye genyen kòm polisye, se badj gen lakay li. Misye gen yon pakèt kat idantite, gen yon pakèt badj. Misye gen lèt ki siyen, men non Mario Andresol, men non Léon Charles la, misye gen lèt tout moun ki pase, men mèt Camille Leblanc kòm ministè de la justice wi. Ooh! La sosyete! Bagay yo melanje wi. Eh! Misye gen tout badj lakay li. Misye gen lèt. Menm direktè jeneral la pa ka kòmsi verifye eske se pa li ki ekri lèt la oubyen non. Oh oh Ah Mwen menm m pè ayisyen wi Non m wè wè wè menm m pè ayisyen kote bon m fè n fè n tande yon ti bagay eehh bon m gade m. pa polisye. Komisarya Kafou mete l anba kòd ak inifòm lapolis sou li, grad ajan twal sou zepòl li. Men, li gen tout kalite lòt badj ak tout kalite lòt grad. Ajan 3, Enspektè Divizyonè, lakay li tounen Direksyon Jeneral Lapolis. Li gen diferant lèt, diferant lòt badj pou l fè kò polis pa l. Se yon nèg ki se yon fosè depi sou kòmandman Leon Charles, paske fo lèt li a gen sinyati Direktè Jeneral Se pa yon premye polis nasyonal la kap manje l, li vòlè l, ou fè konvoke l enspeksyon jeneral aktyèlman lap se enspeksyon jeneral pou li avè l. Bon, se pou mwen e map bon e map baw esplikasyon de sa. Se mwen te bay kòmandan Alexis manti, piske l kwè m gen inifòm, li konnen m se polisye, li mande m kote zam mwen, mwen pa ka di l ke m chèf m pa gen zam, m oblije di l sa kòm manti, se mwen ki te ba l manti. Nou wè sa, menm moun fou sezi, menm moun fou sezi wi, menm moun fou sezi, misye, la avèk 3 bal sou li, kòm ajan 3, alòske nan badj misye, se enspektè kòrèkteman, nan badj misye, ooh. Nou ba yo anpil wi. Nou ba yo anpil wi. Sa di, kiyès kap wè misye nan lari ou pa konnen son bon polisye kap vin sou ou? Èske ou imajine ke nèg sa a kòm si ki nan lari ki tonbe fè zak? Non nou mele. Non nou mele wi. Non misye koman l rele la Riche Pierre Paul ajan 3 enspektè divizyonè tande wi misye ajan 3 epi nan bay li genlè sa t fè yo sispèk misye se bajad deyò epi genlè gon vrè polisye ki wè misye lè yo debake kay misye men pil lèt misye bagay tout bagay lèt nòmalman ki pwouve l se polisye wi epi manti wi Misye chaje badj lakay li ki dil se polisye wi. Ooh nou bay yo anpil. Gen anpil koze kap pale la. Ta sanble pral gen pwoblèm pi devan kap vini la. Anpil nèg yo te pran sanksyon. Alò ti youri gon bagay m pral di sou misye e ti youri t sou ekran la. Ti youri ki la e misye nan men lapolis. Misye menote wi li menm li mare li menote a nan yon bra. M wè gon lòt moun dèyèl la genlè tout sanble a misye men yo pa lap bare vizaj li pou kamera pa pranl en sak pase la genlè e 2 moun ou pa e madan ti youri m pa kwè non nan ase son lòt moun yo menote avèl gendwa son lòt moun tou ta pral nan pakè avè yo men map vin ba nou enfòmasyon sou sa tou paske yo pat rive nan pakè a misye son peyi difisil epi pa gen komisè tou e pa gen komisè tande byen kisak pase. Gen anpil enfòmasyon k ap pataje la a, ta sanble sanksyon ki pran kont yon seri de gwo chabrak nan peyi a, de zotorite politik, ansyen dirijan oubyen nouvo dirijan, dirijan aktyèl, gen lè, bon, la gen gwo deba tou si sa ta rive. Paske jiska prezan, la jistis ayisyèn poko pwononse sou anyen. Gen menas pou ta bloke kont on seri de nèg an Ayiti ke yo ta pran sanksyon kont yo. M pa ta swete bank yo al antre nan on pakèt bagay tou. Paske sa k rive, se ke si kounye a nou ta antre nan lojik pou n ap bloke kont, Suivant kisa? Paske dosye a la jiska prezan, la jistis ayisyèn poko apresye dosye a. M poko tande anyen sou li. Men gen menas ki fèt la pou ta bloke kont on seri nèg lè Zetazini li Kanada pran sanksyon kont yo. Son gwo dosye, n ap suiv sa pou n konnen kisa k pral rive. Ok? Ok. Imaj ki sou ekran nap gade a se ti youri. M pral di yon bagay la sou misye men kap itil pou tout jenn gason jenn fanm ki vle fè politik nan peyi a. Ti youri tankou gon moun ki ekrim yè m tou blokel. Li pap janm fèm sa ankò. Se pa paske m rankinye non. Men, lè w se jenn gason fò w gen dimansyon. Ou wè mwen menm, e sa t fè avan yè ou wè m te fè yon refleksyon sou yon seri de nèg m rele la jenès. Fòk ou klè pou konn ki kote ou soti, ki kote ou ye, ki kote ou vle rive. Ou pa ka yon jenn gason Menm ti youri sa a, gon dam ki akize kalmira kantav lansyen senatè ki se sèvant di kalmira bal kou li pa peye li pa sesi. Ti youri rele kalmira nan telefòn poul negosye lajan sou tèt madanm nan malèrèz la wi. Ti youri. Pa gen pwoblèm. Ok. Eben ti youri avan yè depi lendi yo arete misye. Sanble misye te a yon nèg son motosiklèt. Misye pale misye di moto a se pou meri lenbe bon ok. Kisa yon motosiklèt lenbe ap fè delma? M pa fin konprann. Son yon motosiklèt. E pa kòm se yon machin ba, yon moto. Bon, ki se yon moto siklèt ki ta pou meri Lenbe ap fè Dèlma? M poko wè klè nan pawòl sa a. E m poko konnen ki sa vrèman yo repwoche misye, paske m pa jwenn okenn nòt de sèvis kominikasyon lapolis sou sa. Sof ke jan ap gade misye la, misye anba kòd. Ok patnè a yo voye l ale mwen di yo pa gen pwoblèm banm fè apèl map rele nèg la men yo di mesi pou lafontan men m rete lafonse kal le silans lafonse kal non yo t voye zanmi m nan ale ki se Elizier Isaac misye son anplwaye dèlma meri misye son anplwaye non sèlman dèlma misye non sèlman anplwaye imigrasyon dèlma 31 sa vle di jodi a yo vin wè m sou kont komisè lafontan paske komisè dèlma CP a deplase nan envestigasyon an. Non, bat, okontrè bato, non, non, okontrè Batonya te vini yè nan komisarya avèk sekretè jeneral la, Weber Chéry, paske le 17, m te adrese yon korespondans pou m di oken moman done m pa t janm di bawo a m te gen 4 bawo. Mwen se pratisyen Dèlma e men se lisansye e m fèk enskri nan bawo Mibalè. Mwen te di mwen enskri, mwen pat janm di m avoka. Non. Sa vle di, mwen te di mwen enskri. Mwen te di mwen enskri. M pral pake yo di m sou kout Lafontan. Ou desann. Ok, mèsi. M pa konn kiyès ki t ap pale avè l. M salye w ma sè. M pa konn kiyès. Men l bon m vwa, li bon m vwa Guerdy wi. M pa konn si se li. Tande byen. Sa se ti Youri. Jan nap gadel sou ekran an kite nan men lapolis ke yo ta pral pakè a misye. Men misye pa rive pakè. Ta sanble yo fon vireron a misye rive zòn pòs machan yo retounen ak misye aktyèlman yo misye nan komisarya delma 33. Fòm tou raple tou pa gen komisè pòtoprens. Ebyen se chak Lafontan fon parèt anba yo chase l. Yo di misye l pa komisè, li te revoke deja. Kisa l vin chèche la? Sa a diyo ke, eh, oh, genlè se Ketya k tap poze l kesyon, gon zanmi di m se e mèt Ketya wi k tap poze l kesyon an, ha ha ha ha ha ha, e mèt Ketya, eh eh, Duverso, gon zanmi di m se Ketya k tap poze l kesyon an, tande byen wi. Ebyen, Sak rive se ke m pa kwè misye rive pakè a se m pa kwè yo te wè misye pakè a. Yo retounen a misye e Delma. Men sa ka rive yo arete nenpòt moun. Apa sou ta arete Joel Kaoli. Men ou konnen se milat et cetera nèg la jan yo libere l. Gon zanmi t di egzanp ti lapli m pran bagay move t ok epa zam ilegal ki nan menl e premye fwa yo arete misye ou avèm pat pase son danton leje bay sou kestyon e bagay bato yo ta arete moun avèk 19 kilo bay ko e kokayin ou pa sonje sa nou pa sonje manifestasyon oka devan jakmèl e konbyen 7 7 septanm pase an Koze son tande frem. E son peyi difisil nap viv wi. Men sam vle montre nan sa map di a. Ou wè ti youri la misye pou kont li. Ti youri panse son lidè politik li ye. Li di w ke li pral nan pake lap tann jounalis. Ki jounalis? Ou wè ti youri? Li pa gen ankenn moun ki vin fè solidarite ak li. Ti youri m konnen wap tande la. Met radyo a pi pre pou ti youri tande. E lap tande wi tanpon m di w. Ou wè ou la Youri? Ou son jenn gason m pa gen anyen kont ou. Menm si w atake m pou defann yon chèf gang m pa gen anyen kont ou. Paske m rann mwen kont se mizè a twòp nan peyi a, gen anpil ti jèn m pral montre n kèk grenn la, gen anpil ti jèn ou panse te ka bon moun men mizè grangou fè yo fè sa k pa sa, fè yo depale e ti Youri se youn ladan l. Ou wè w la pou kont ou pa vre ti Youri? Ou pa gen yon grenn moun avè w. Moun ki sou youtube, facebook m pral montre n yon reyalite. M pral montre nou yon bagay. Ti Youri n ap gade la, misye se youn nan inisyatè mouvman sa. M pral montre nou wi. E pa kont m ga moun. Men m vle n konprann kòman peyi Dayiti fonksyone. Ti Youri, ekran, nou wè sa k pase la? Misye se youn nan inisyatè mouvman n ap gade sou ekran la. Tande wi. Eske nou wè sa kap pase sou ekran? Moun ki sou YouTube ak Facebook.